Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila pa bliye ou sou chanèl RL prod la chèn de lenfo nou som le 22 novanm 2022 se mardi 22 novanm 2022 yon jou ki enpòtan piske ou menm ki nan aza kap jwe bòlèt se 4.2 là. Mais 4 par 2, ça donne 8 tout simplement. Écoutez, juste avant de commencer Mab dinon ke, ben, y a du foot. Ben, oui, y a du foot. Pour les gens qui adore regarder les stars, et eh bien, y a un qui passe à côté au match, déjà. Mhm. Son nom, c'est Léo Messi. Argentine tombe mal devant Arabie Saoudite. Et moi, c'est que ça fait plaisir avec fanatiques brésiliens. Mais, pas blier, Nou kontan Argentine pèdi. Nou wè gon pakèt nèg kap fè jimnastik la oh Espay an 2010 li te pèdi premye match li, li tal chanpyon. Espay pa Argentine. Epi tou, gon bagay pou nou di tou, pwent 2 yo pa mache pou Argentine. An 2002. Ajantin te gen yon ekip kote tout rega te fikse sou li. Li t al nan mondyal li elimine nan premye tou. Dènye match ke li te jwe se te fas a la Suèd si m pa twonpe. Match sa yon gòl partou. Premye match Ajantin genyen. Dezyèm match, tande byen wi, Angletè bat Ajantin m kwè se te yon gòl de... Swa te di Sheringham konsa. Epi twazyèm match la, Ajantin fè match nul. Donk an 2002, li elimine nan premye tour, e lè sa tout je te sou li. An 2022, anpil je sou Ajantin. Ki sa k ka pase? Ajantin deja pèdi premye match li. Brezil ap antre nan batay jedi. Ya dè jan ki diz ke, ebyen, Koup du monde la ap komanse jeudi. Atandon voir. Men ekoute, koup du monde sa m ta renmen l yon koup du monde surprise. M ta renmen yon ti ekip chanpyon. Men ekip m ta renmen pou chanpyon yo se an Afrik pou yo ta ye. Paske se afriken parèy mwen, se po nwa parèy mwen. Gon grenn bagay nou pa janm konprann. Nou menm k ap gade foutbòl, fò n chache konprann tou. Lè Messi, lè Cristiano, lè Neymar, toutotan ke wap site non nèg sa yo, ebyen se kòmsi ou rann yo pi pwisan. Ou menm ki Ayisyen ki pa gen anyen wap defann, a chak fwa ou anvi site non Messi, Neymar, Cristiano, pito ou site non tèt ou. E lè sa, anj yo ki nan la nati, ki gaye enpe partou, ebyen. ya kapab kapte epi ya voye yon ond pozitif sou paske a chak fwa wap site non nèg sa yo ebyen ou voye ond pozitif sou yo ale se parti pou vòtre emisyon fòm te fè ti pale sa wi dominiken yo nou kòmanse jwenn ti bagay nan men nou wi la moun wana mèt leve wè e map bat bravo a kontantman pou moun nan wana mèt moun sa yo deside ke Sa dominiken ap fè a la a paske menm lè on nèg yo tap baw manje chak jou on kote depi moun nan fon derespektan avèw montre moun nan ke fòl respekte moun eske nou konprann sam di nou ebyen Fòm di nou ke fwontyè Ayisyano Dominikèn li fèmen o nivo de Wanament. Plizyè òganizasyon nan sosyete sivil la nan Wanament fèmen lendi 21 novanbre 2022 an fwontyè ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn. E si yo fè mouvman sa a, inisyatè yo, yo vize bòykote mache Dabong ki nan teritwa Dominiken e anpeche ak komèsan Ayisyen yo pou antre la. Sa vle di, se yon frap toujou pou ekonomi Dominikèn nan. Pa gen pwoblèm, Abinader. Paske mwa je sè ke vou èt un animal. Yo pa kite pèsòn antre lakay yo. Se sèlman moun ki gen viza ki kapab antre an Repiblik Dominikèn. Lòt komèsan yo an patikilye ki yo menm te vle rann yo nan mache an pou al achte. te oblije fè demi tour daprè sa yo fè konnen. Toujou nan kad mouvman sa, òganizasyon nan sosyete sivil nan Wanament vle denonse tretman yo enflije ak ayisyen yo an Repiblik Dominikèn lè yo deside ap depòte yo nan fason sa. Yo vle tou entèpele otorite ayisyèn yo ki depi plizyè semèn ap jwe kat prudans pa vle pwononse yo sou kesyon sila. Si anyen pa fèt, tande byen, sitwayen ayisyen yo anvizaje gade fwontyè a fèmen omwen pou yon peryòd 3 mwa, daprè sa yo anonse. Fò m di nou byen. Nou pral lage yon ti video e wap wè video a kote ke kadna, chèn nèg yap soude baryè a la bon bagay. Paske nou menm nou poko gen pou nou vann. Yo poko ap achte nan men nou. Se yo ki gen pou vann. Se yo kap vann ze santi, ze pouri. Se yo kap vann vye salami. E daprè enfòmasyon m genyen, gen anpil bagay yo gen lakay yo la. Yo pa menm konsome yo menm. A di se ayisyen ki pou konsome yo. Menm vye pwa, pwa kongo y ap vin vann la. Ebyen, ke yo ret nan men yo. Y a chache lòt peyi pou yo vann. Dayè nou menm nou son pèp ki deja grangou. Ebyen, nou ka viv de ti sa n ap fè. Nou ka achte lòt ti bagay lòt kote. Antouka, m swete ke mezi sa yo yo ranfòse. Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, pou kapab raple tout polisye ki detache ak ansyen ofisyèl ayisyen ki anba sanksyon entènasyonal yo, heyy! Welele! A, piga Jonas di m vòlè slogan l non. SPNH 17 di, Se moun sa yo k ap bay bandi zam ak bal. Sendika a mande Premye Minis ak Minis Jistis lan pou satisfè demand yo a. Revyen a ki? A Michel Martelly. E Frantz Elbé ki e la, gen yon sèten konplisite, m ta kapab di ki pèmèt ke Frantz Elbé la. Mwen je kwa ke, ou kapab fè demand lan se vre, men, avèk jan de otorite ke nou genyen la yo, m pa kwè ke y ap pase a laksyon. E si, yon nèg tankou Michel Martelly anba sanksyon, yo mande pou yo kapab retire tout moun ki avèl yo, Sa vle di sa l vle di an. Yo lage l a la bouch wi. Ou konprann? Donk, si se sa, li t ap enpe difisil. Men anpil moun t ap bat bravo. Kounye a la a, m pral pèmèt ke nou tande Loran Lamòt. Loran Lamòt nan yon premye tan ki te sòti yon nòt pou di ke fòk Kanada bay detay klè sou li pou di men ki gang li te konn bay kòb. Pou di a ki gang li te konn pale. Sa yo. Nou pap kwè ladan yo. M pa di Laurent Lamothe nan gang non souple. Men nou pap kwè ladan yo paske gen nèg isi ki nan kole dèyè ak gang ou pap janm konnen si yo te nan kole dèyè ak gang paske nan tout sa k ap fèt yo gen yon entèmedyè. Gen nèg isi ki nan pale ak gang yo pa janm rankontre gang nan yon fwa. Yo pa janm pale nan telefòn ak gang nan yon fwa. Y a quelqu'un qu'on peut considérer comme un intermédiaire qui fait passer le message entre le gang et le bandit politique ou le bandit du secteur privé. Comprenez bien. Donc sa a, li pa fin twò kenbe. En tout cas, kòm ou mande prèv, m swete ke Kanada li menm, li bay prèv sou kestyon sila a. Hier, Laurent Lamothe te entèvenu nan emisyon Bocante la parole avèk Henri Guerrier. On a presque tout debattu. Men kestyon ki te parèt un peu krusyal la se te kestyon zam ki te detounen yo. Les 200 galil ki te pase nan yon kontra entre Haiti et Etats-Unis men galil sa yo m pa kwè pnh la te jwenn youn e se te sou Laurent Lamothe, a lepòk li te premye ministre. Yo te poze l kestyon, bokou de jimnastik pou repondre. Ekoute. E mwen sonje nou sòm an 2013, a lepòk te gen yon parlemantè, depite Delma Taba ki t ap endekse oubyen prezante de dosye Kote l pale de 200 galil ke Salim Soukar te al pran pèsonèlman e galil sa yo se ou menm ki te gen jesyon yo, se ou ki te fè kòmand yo. E un peu plus tard, yo pral retwouve anpil nan galil sa yo nan de baz, te menm gen yon galil ke yo t al twouve jis nan peyi Jamayik. De san galil sa yo ke Arnel Belizaire te toujou ap di ki disparèt yo vin pran nan dwan ayewopò a pèsòn moun pa wè ki kote yo fè e kisa w ka reponn de de san galil sa yo? Premyèman mwen voye w talè a yon dokiman ke m retwouve nan achiv mwen ki son dokiman de la police nationale d'Haïti ki se yon akize de resepsyon e de livrezon de pa 200 galil men 1000 galil ke CSPN nan te kòmande pou lapolis nasyonal Dayiti. Donk, kesyon de 200 galil ke Anel Belize ap pale a, ok, Anel Belize ap voye monte. M pa pral rantre nan kesyon de polemik avèk Anel Belizaire paske gen, ankò in fwa, les faits restent les faits. Ann rete nan fè yo. Ann pa nan voye monte. CSPN nan, gouvènman an ke m t ap dirije alepòk la, te konstate ke te genyen yon sitiyasyon kote polis lan pat gen anyen nan menl dènye zam ke yo te kòmande ok bon dèyè pat menm kòmande zam mwen kwè se zam lame dayiti ke yo te gen yo te gen yon ekip de viet e m wan avèk t 65 nan men yo donk lè ke nou vini nou fè yon kòmand global pou lapolis nasyonal dayiti. E nou fè kòmann global sa a pou egzakteman 15 mil pistolè Taurus ke nou kòmande nan peyi Brezil. Nou kòmande 5 mil fizi 12 Taurus ke nou kòmande nan peyi Brezil. Nou kòmande mil Galil nan peyi Izrayèl. pou inite espesyalize yo. Dayè, tout inite espesyalize polis lan kò wè jodi a, ke se swa eswat, bri, ke se swa simo, idmo, tout se kòman, se nan kòman galil sa, se zam sa yo nan men yo. Donk te genyen, e la nan pale nou an 2013, ok an 2013 polis lan resevwa anplis de sa CSPN lan te kòmande pou lapolis 5 blende sa yo rele ti magali yo bon jodi a la gen gen 4 ki anpàn m wè se youn sèlman ki rete. E answit nou te kòmande, si m pa twonpe mwen, 4 ou 5 kamyon dlo. Ok? Donk sa se te kòmand global la pou Lapolis Nasyonal Dayiti. Kounye a la a, pou m ba w plis enfòmasyon toujou sou kesyon de e kòmand spesifik Galil la, ok, genyen. Galil ke yo te resevwa yo e ki ban yon total de 1000 fizi Galil ki resevwa nan Direksyon Lojistik Lapolis lan e Dokiman sa a sinye pa le Direktè de la Lojistik Mesye Yves Starck alyas Tchoupa ki fèt le Jedi 8 Out 2013. Donk sa se pou m ka reponn a voye monte, blòf, epi yon kanpay medyatik de ba nivo, ok, epi moun pa menm pran tan pou yo dokimante yo menm, tout dokiman yo la yo disponib. Bon dayè m pral poste dokiman sa sou kont sou kont Twitter mwen, tout moun ka ap wè li, tout moun ka ap apresye pou wè kalite manti, kalite manti. ke ya bay depi, depi m te ka di depi lè m kite primati a. Depi lè m kite primati a paske lè, paske eskize m Guerrier, lè m te, lè m te nan primati a fò w konprann ke m t ap mennen yon batay kont plizyè gang mafya, kont plizyè rezo mafya. Plizyè rezo mafya nou t ap goumen kont yo. Nou t ap goumen kont mafya kontrebann. Pa pa bliye ke premye fwa m al sou, lè m fèk monte kòm premye minis, premye batay la se te sou fwontyè a ke n ale. Oke, nou monte yon task fòs anti kontrebann ki te gen plizyè inite ladan l avèk pliske 40 polisye pou te kontwole fwontyè a. Laprèv, resèt dwanyè yo te ogmante konsiderableman. Answit, nou te mennen yon batay kont gang avèk kidnaping. Dayè, kidnaping nan te vin a yon nivo prèske a zewo a epòk sa a. Donk, te gen yon travay ki t ap fèt kont yon seri de rezo mafya nan peyi a. Dayè, m panse ke tout moun ka rekonèt li, 2 nan pi gwo rezo mafya yo te vin demantle sou gouvènman nou an, ki te rezo Sonson La Familia, d'un côté, d'un autre côté, Clifford Brandt. Donk, mesye sa yo, ok, lapolis la, se pa menm gouvènman, se lapolis la ki t ap fè travay li, ki te idantifye mesye sa yo nan dè aktivite Louch epi yo mete anba kòd. Laurent Lamothe e sanksyon an. Clifford Brandt te sove. Mwen konn istwa a, li yon ti jan frèch nan lespri oditwa Boukante Lapawòl yo, piske n fè rapèl la de trè souvan. Men, yo pa fokis sèlman tou sou kesyon de finansman gang oubyen asosyasyon gang e ot. Yo pale tou de blanchiman darjan, blanchiman davwar. E tou sa yo, e mwen konnen ke w te premye minis, bon, depi yon sèten tan ou pa, ou pa, bon, ou pa t nan peyi a avan, men apre tou ou kite peyi an, e eske Kanada pa gen ankèt l ap mennen sou ou, sou de byen ke w genyen, de richès ou ta fè nan peyi an, paske yo pa, yo pa rete fokis sèlman sou kestyon de, de kestyon finansman gang e wot, men gen lòt akizasyon tou ke yo mete, tankou blanchiman davwar, Epi gen lòt kestyon ankò, pase mwen menm m pa vle fokis sou sa sèlman, e kòm ou te premye minis, an tèm de sa w genyen, envestisman ke w ap fè, èske se pa de lajan ke w pran anndan peyi an epi w al envesti l de lòt kote? Paske yo gade tout paramèt sa yo. Bon, e Guerrier m ap reponn ou ak kestyon sa a trè senpleman. Yo pran 2 ou 3 akizasyon epi yo mete l epi epi yo yo epi yo mete l pou tout moun donk ou gen 9 moun sou lis la 9 moun ki ki trè ki trè diferan youn de lòt ou genyen de de de zansyen prezidan e ma la m pa pale ni pou ansyen prezidan ni pou ansyen premye minis ni pou ansyen palmantè senatè m ap pale pou Laurent Lamothe m ap di w sa m renmen m mwen konnen ok e sa mwen mwen di w ke m konnen an se ke Kanada sòti avèk de sanksyon ke yo di ki se prensipalman finansman de gang ame nan peyi a, alòske yo poko, gade lè w fè yon akizasyon konsa, omwen fò ta fon ankèt, e sa se sou yon eta de dwa, fò w fon ankèt, lè w fin fè ankèt lan, ankèt la la bò kounye a la, yon seri de moun, sitou an 2022, an 2022 li trè fasil pou fè sa yo rele trasabilite dè fon, Sa vle di ke si yo di ke wap fè blanchiman pa gen pwoblèm yap di ok wap fè blanchiman men kiyès ki nan blanchiman an ok men nimewo kont ki wap sèvi pou fè blanchiman an men kiyès ki resevwal epi a kèl fen ke yo resevwal men ou pa ka ap rete ou fon plon gaye ou fon ba anlè epi ou di ke wap fè blanchiman oubyen oubyen ou nan finansman gang mwen menm se pou sa ke mwen fè yon kominike jodi a mwen mande yon bagay ki byen senp Nou dim ke m nan finansman gang, trè byen. Mwen di se archi fo. M di ok, ki gang? Ki lè m finanse gang yo? Kote gang yo ye? Answit, vin avèk yon prèv piblik. Dayè, m pa menm vle ke yo kenbe l prive, m vle ke yo mete l piblik. Men kòm yo pa gen prèv, yo pa gen endis, yo pa p genyen l, donk mwen menm mwen di w e mwen di nasyon an ke La a pratikman, mwen twouve ke Kanada fò l verifye sous enfòmasyon an. Paske sous enfòmasyon an, se yon sous ki klèman ap bay yon diskredi politik, ok, bay Laurent Lamothe a yon seri de lòt moun. Men, men, men, men, banm diw, banm diw, banm diw, banm mande w sa a, banm mande w sa a. Paske nou rete 2 dènyè kesyon. Men Laurent fòm di w klèman ke sa w ap di la nan radyo a la, sa w ap di nan radyo a, sa petèt ou te di maten an dan Metropol, li pa pral chanje e desizyon Kanada a, ou konn sa? Mwen menm, sa ki enterese m, se la verite. Non, non, men èske ou te konn sa? Non, èske ou te konn sa tou? Sa vle di ke vin nan radyo, pale nan radyo, li pa p chanje desizyon Kanada a? Non, men se pa, se, ban m di w, Guerrier, yo, Kanada a aplike yon desizyon ok, sou yon ofisyèl ayisyen, ok, san, san yon ankèt, san yon envestigasyon seryez, san yon rapò. Non, ou pa ka di se ankèt, fò tann, fò tann. Non, non, non, non. Paske, e non tribinal pou al di sa. Tande, tande, tande. Non, èske ou dakò ke fò tann, ou poko gen dosye nan men w, yo poko ba w anyen? Ou poko fè demand dosye, sa vle di ke tann dosye a vin jwenn ou? Mwen fè yon demand dosye, mwen mande ke yo met dosye a piblik, e sa m di. Mwen fè yon demann. E mwen mande anplis de sa, anplis de sa mwen mwen mande, anplis de sa, mwen mande non sèlman sa pou ke genyen yon ankèt entènasyonal nèt ki fèt sou kesyon finansman gang an Ayiti. Premye moun ki te mande ankèt sa a se mwen. E m reyitere demann nan ankò. Paske tout moun konnen kiyès ki nan pifman. Geye, tout moun konnen kiyès k ap finanse gang nan peyi a. ok tout moun konnen gang yo yo menm yo pi medyatik ke menm gouvènman an li menm e gang yo menm plizyè fwa yo pale yo di men kiyès kap finanse yo ok donk ann pa pran ann serye nan sa nap di a si n bezwen fè yon bagay serye fò nou rete konsekan avèk tèt nou èske Laurent Lamothe angaje anndan peyi a jodi a tout moun konnen kiyès ki kreye gang yo Eske Laurent Lamothe deja angaje yon kabinè davoka pou ke suivi ka fèt nan kestyon e sanksyon yo pran kont li a e ke gouvènman kanadyen pran kont li a? Eske ou gen tan gen yon firm avoka kap travay sou dosye sa a? Sa se la mwèn dè choz. Sa, byen sur, byen sur ke wi. Non, si se pou sa, nou pral defann tèt nou kòm sa dwa, dayè, nou pa janm sispann, nou, nou pa janm sispann e, e fè sa, ok? Sa se yon lòt akizasyon ankò ke yo fè, ke nou pral defann li, paske jan m di w lan, tou manti pa rann fon. Sa vle di ke si yo vin avè yon akizasyon, nan yon peyi, nan yon eta de dwa tankou Kanada, E Kanada son, son, son, si son eta de dwa li ye, l ap konnen ke l pa ka fè nenpòt akizasyon kont nenpòt kiyès, san prèv, san menm yon endis. Epi, epi se sè kwa le motif. Ki sa k t ap motif lan la a? Yo pa menm gen motif. Yo jès, m, m, e, e, e, e lè m ap tande, m t ap tande yon, m t ap tande yon, yon depite t ap pale talè a, ki ta, ki fè yon plon gaye, paske an, an kesyon jistis, Yon depite, m pa konnen si son depite ayisyen, kanadyen, m pa konnen. Ok, vrèman dènyè kesyon Laurent Lamothe, eske ou gen ou gen de byen nan peyi Kanada? Ou gen avwa nan peyi Kanada? Maten, maten m te reponn kesyon nan nan Le Point an, non m pa gen. Ou pa gen anyen Canada? Non, m pa gen anyen Canada. E Etazini pa repwoche ou anyen nan plis? Sa vle di administrasyon amerikèn nan, yo pa repwoche ou anyen? Guerrier, mwen di w, Laurent Lamothe, Laurent Lamothe, pa dan kesyon kidnaping, pa dan kesyon gang, pa dan kesyon blanchiman, pa dan kesyon de kriminalite. Laurent Lamothe goumen kont bagay sa yo e tout moun konnen l e tout moun, jan m di w lan la, mwen menm sa m twouve ki dwòl la se ke fòk moun sispann nan ipokrizi nan peyi a paske tout moun konnen kiyès ki è le kreyatè dè gang kiyès ki kreye gang nan peyi a tout moun konn kiyès yo ye fò n pa pè di l fò tout moun konn kiyès li ye Kiyès ki kreye lame ti manchèt, lame wouj, kiyès ki kreye yo? Èske se Loran Lamòt ki kreye yo? Oubyen se Loran Lamòt ki goumen kont yo? Soyons sérieux mezanmi. Non men Loran pa sèlman gen lame ti manchèt e lame wouj non, paske la kounya genyen gran ravin, gen gran ravin, gen vilaj. Map pale w de a lepòk. Ou konprann? Wi men lè m te la, kounya la, men pa bliye ke sa fè 8 an, sa fè 8 an ke m kite pòs de premye minis lan. Sa fè 8 an m pa nan primati an ankò. Donk jounen jodi a m pa ka responsab, eskize m wi Guerrier, eskize m wi men m pa ka responsab lè m te la, tou sa m ka di se lè mwen te la. Lè m te la, pa t genyen tout gang sa yo, tout pwoliferasyon de ensekirite sa a, pa t genyen tout soufrans sa a ke moun yo ap, ke moun yo ap sibi jodi a, de kidnaping, de pè sòti lakay yo, pa t gen bagay konsa. Antouka Laurent Lamothe. E sa a fò n rekonèt li. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an